Nan baz li ya menm se ladan yo touye Andre Chaleyis avoka ki ap ki ap defann peyizan yo sou tè ya e yo rache lè yo touye peyizan lè yo touye Andre Chaleyis yo an kontak ansanm avè Elize Blèz se Elize Blèz kap bay tout kòmandman kisa pou yo fè ansanm avè l. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Nan baz li a menm se ladan yo touye André Chaléus, avoka ki ap ki ap defann peyizan yo sou tè a e yo rache lè yo touye peyizan lè yo touye e andre chaleyis yo an kontak ansanm avè elize blèz se elize blèz kap bay tout kòmandman kisa pou yo fè ansanm avèl yo trènen l ya yo tounen delije ansanm avèl kote kote gang Elize Blèz la estale a, yo yo tounen delije avè y, lè yo rive delije yo mare yo yo tchake l, yo mare y nan nan nan dèyè machin nan, yo trennen l, yo yo yo tounen avè l y ay brile l, y ay brile li. Se pa nan anyen e. avoka a te ye ansanm avè yo, se paske yo rekonèt li menm se li kap defann peyizan yo, piske se li menm kap defann peyizan yo, paske tout moun ki an kontak ansanm avè peyizan Pyat yo, swa de pre, swa de pre ou de lwen, dèske ou ansanm avè peyizan Pyat yo, yo konnen ou menm ou se moun kap apiye. Peyizan Pyat yo, ou menm si w ap pase nan wout la, yo ou pap chape. Y ap tou, y ap tiye w. Nan moman yo te atake avoka a, li te nan machin li poukò l? Li te nan li te nan yon machin, li te nan yon machin, se te yo twa ki te nan machin nan. Se yo twa ki te nan machin nan. Se non avoka a ki soti kòm se avoka ki t ap e e k ap defann peyizan Pyat yo. Se non avoka a ki soti. Men 2 lòt moun ki te nan machin nan yo tiye yo tou. Yo tiye 2 lòt moun ki te nan machin nan ansanm avè avoka e yo brile moun sa yo, yo brile yo yon bò nan bò pa yo e yo brile avoka avè tout machin nan ki tap. Ki ta i t ap pase pou i te vini Sen Mak la? Pou le moman la, ki aksyon nou tante nou menm kòm moun li t ap defann? Eske nou deja antame de pousuit jidisyè? Nan ki nivo dosye a ye li pou le moman? Nou menm, nou menm se pa nou menm k ap pote plent, se peyizan yo menm k ap pote plent. Nou menm nan nou ankonpaye peyizan yo e nan nou nan ankonpaye peyizan yo yo menm pou yo pote plent, pou yo pote plent nan dosye a. E pou avoka a, se pou avoka a, se fanmiy li menm ki fanmiy li mete ansanm avè peyizan yo, se yo menm ki pote plent. Nou ponkò konnen nan, nou ponkò konn nan ki ki jan dosye a ye. Dayè, sa a i pa sekrè pou pèsòn, nou konnen ke peyi a i pa gen jistis ladan l, pa gen moun, pa gen, pa gen jistis k ap defann moun ladan. E se enjistis total. Se enjistis total ki genyen e se paske se enjistis total tou ki genyen ki fè se Ariel k ap gouvène peyi a jounen jodi a paske tout enstitisyon repiblikèn yo tout kraze, tout enstitisyon repiblikèn yo kraze depi nan gouvènman depi nan gouvènman Mateli, Jovenel yo, yo tout enstitisyon yo te kòmanse kraze e jounen jodi a pa gen pyès enstitisyon repiblikèn ki kanpe. nan peyi a malgre sa malgre sa tout moun ki nan peyi a kòmsi tout bagay ap mache swa ou wè tout moun ap sikile byen pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm malgre ensekirite ki gen ki kouvri peyi a ou wè tout moun kòmsi n ap viv nan yon peyi san pwoblèm jodi a pa gen jistis nou pa gen pyès kote Menm si ou pote plent, pote plent men ou pa konnen a kisa wap soti pase pa genyen jij ki pou bay ki pou bay jistis dayè Jovenel te klè tout jij ki te la yo se jij kowonpi yo ye pouvwa menm se yon pouvwa kowonpi ki la ou pa ka konte wap pral jwenn jistis pase depi lontan peyizan yo ap pote plent pou tout masak ki fèt sou yo, 23 jiyè 87 yo gen masak ki fèt yo touye yo touye yo touye yo touye 139 peyizan jouk jounen jodi a pa gen pa gen jistis ki bay yo touye 11 peyizan pyat jis jounen jodi a pa gen jistis ki bay e se konsa masak fèt diferan kote nan peyi a jouk jounen jodi a pa gen jistis ki bay sa vle di aparèy jistis la pat janm kanpe menm I pat janm kanpe e jounen jodi a i kraze i pi mal pa gen jistis menm si w pote plent menm pa ou pa ou pa si ke w apral jwenn jistis pa toutotan ponkò gon lòt leta de dwa ki kanpe nan peyi a ki ka ki ka pèmèt moun jwenn jistis ou pa ka konte sou jistis avè mòd leta ki la. Yo touye e avoka andre chaleyis. Yo touye avoka André Chaléus ki tap ankadre ki tap ankadre peyizan yo kap defann peyizan pyat yo sou tè a yo touye l e gang Élisée Blaise la touye e avoka e yo trennen l yo yo yo rache l yo trennen l dèyè machin yo apre sa yo al brile l yo brile l avè tout machin li tap soti senmak Pou l ale Akayè a, yo brile yo. E se pa sèl li menm ki viktim lè sa. Pase y ap cha, y ap lachas peyizan Pyat yo. Se pe lachas y ap lachas peyizan Pyat yo. Yo pa ka travese pou y ale Senmak. Yo pa ka travese pou y ale Senmak nan machin. Y ap veye yo pou yo kapab asasine yo. Sa fè gen peyizan. E pou peyi gen peyizan yo se nan raje yap dòmi nan seren yo pa kapab dòmi nan kay yo pa kapab dòmi nan kay yo pa kapab e sikile paseke yap veye gang Elize Blèz mete a ap veye peyizan yo tout la jounen. Nap pale avèk laprès ki pale de konfli antre peyizan a peyizan li pa gen anyen pou wè avèk sa kap pase a. Pa genyen konfli Pa genyen konfli ant peyizan ak pa genyen Elize Blèz di ke se konfli ant peyizan ak peyizan pa genyen konfli ant peyizan ak peyizan sak genyen an paske moun ki ap chase peyizan yo sou tè a peyizan yo pa eritye ansanm avè yo yo pa konnen yo se gang Elize Blèz mete ak gwo zam fann fwa e pou chase peyizan yo sou tè yo, yo peyizan yo pa nan konfli yo menm, yo pa gen tè, yo pa, yo menm se sou tè yo yo ye, yap travay sou tè a, e pèsekisyon an si peyizan yo pa entelijan menm konnen yo pa tap konn pou kisa pèsekisyon sa, paske yo menm yo, yo, yo pèzib sou tè yo, se moun ki, se gang kap chase yo sou tè yo, se kay yo yo wè kap brile, Se kay yo yo wè kap brile se bèt yo kap pèdi yo. Semèn sa kòman sa ye nan pyat? Semèn sa kòman sa ye pou Tenis Dany? Jis semèn sa gen yon kal aparan depi yè, depi soti lendi pou rive jodi a pou kounya maten an m poko konnen kòman sa ye gen yon kal aparan men soti samdi, samdi yo. Samdi, yo brile plis, yo, samdi yo te nan brile kay, lendi yo te, dimanch yo te nan brile kay, yo te nan taye jaden peyizan yo, e menm nou menm ki gen yon sant fòmasyon, menm nou menm ki gen yon sant fòmasyon sou tè a, Yo te menase pou te brile sant fòmasyon an pase yo di se la peyizan yo, lè peyi lè yo kouri dèyè peyizan yo, se la yo ay pran refij fò yo brile fò yo brile sant la, se rezistans peyizan yo ap fè ki fè jis konnya ki fè yo ki fè yo ka pile tè a men se vle Elize Blèz pa vle wè yo menm paske lap chase yo pou yo bay tè a paske y bèzwen tè a pou y vann Avè, avè boujwa. Bon, yo, yo, yo, yo asasine avoka, avoka, se prensipal avoka ki tap defann peyizan yo sou tè a. Paske son tè yap pèsekite peyizan yo sou li, yo vle pran tè a. Men avoka a li menm, se travay li, se son dosye yo ba li pou li defann. Lap defann peyizan yo sou tè a. Pase u wè ke tè a se pou peyizan yo vre tè a ye pase peyizan yo e pa pou di peyizan yo a pral sou tè a se an san papye peyizan yo gen papye tè a nan men yo e li menm lap defann peyizan yo sou tè a men piske yo konnen se li menm kap defann peyizan yo li menm li tap kite senmak pou l ale Akayè e se pandan l ap pase sou wout la piske gang Elize Blèz yo konnen l dayè genyen yon yon nèg Elize Blèz mete pou chase pou idantifye peyizan Pyat yo yon nèg ki soti Pyat menm pou idantifye peyizan Pyat yo pou montre pou mache montre kay peyizan Pyat yo li menm li soti li menm Se yon nèg ki rele John e li menm se yon isye nan tribinal Monri a. Se li menm menm ki. Pou pèsekite peyizan. Pou pèsekite peyizan Pyat yo sou tè gran paran yo te mouri kite pou yo. E Elize Blèz ak akolit li yo mete gang nan, mete gang la nan komin Monri. Se pou kontinye pèsekite peyizan yo sou tè a pou peyizan Pyat yo kapab kouri kite tè a pou yo, pou yo jwenn tè a, pou yo ka fè, pou yo jwenn tè a, pou yo ka kontinye vann avè grandon, pou yo kontinye vann avè grannèg, èg Pòtoprens, pou yo kontinye, pou yo kontinye fè, pou yo kontinye kouri dèyè peyizan yo. Paske tè, tè sa a ke y ap pèsekite peyizan yo sou li a, se depi nan an, depi lontan y ap pèsekite peyizan yo sou li. Nan ane 2000, nan ane 90 yo, presizeman 12 mas 90, yo te fè yon gwo masak sou peyizan Pyat yo. E se Olivier Nadal ak Gady Demeza ki te òganize masak sa a sou peyizan yo. Yo te touye, yo te touye 11 peyizan e yo te brile 375 kay peyizan yo. Yo te vòlè tout bèt ak tout sa peyizan yo te genyen nan jaden yo. Ann gade non, nou konnen dènye mwa sitiyasyon gen anpil moun ki viktim, gen menm avoka k mouri. Kisa n fè? Èske nou pote pèp la pawè sa k pase yo? Bon, nou menm, nou menm sa nou genyen pou nou fè, nou genyen pou nou, nou menm n ap akonpaye peyizan yo. Nou menm Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, devwa nou se akonpaye peyizan yo, yo menm pou yo pote plent. Se peyizan yo menm ki gen dwa pou yo pote plent, se pa nou menm k ap pote plent. pou peyizan yo men peyizan yo yo menm se yo menm ki viktim paske se peyizan yo yon bilan de kantite moun ki viktim yo epi apre kòman nou konprann sa k pase avoka moun bon e si ou di m pou m bay yon bilan de kantite moun ki viktim nan dènye kantite moun ki viktim nan mwa avril la m ap di ou se tout kominote pyat la Se tout abitasyon Pyat la se li menm kap vi ke li menm ki viktim. Men nou ta ka di genyen 40 kay peyizan yo, gen 40 kay peyizan yo ki brile, gen plis pase 50 jaden peyizan yo yo devaste, yo taye mete yo taye mete atè, yo vo kantite bèt peyizan yo yo vòlè nou pa jis kounye a nou pa ka konnen kantite bèt peyizan yo yo vòlè soti 6 avril pou rive jounen jodi a. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!